Bon map salye map salye peyi an map salye tout moun a selon m pa konn a ki lè moun nan pral tande odyo a e jodi a m deside pou m fon ti pale avèk peyi a. avèk tout moun. M panse ke sa fè anpil tan depi nou pa tande vwa sa. M panse vwa sa depi yon moun tande l, kit li kontan, kit li fache, kit li konteste, kit li pale lèd, depi se vwa sa l tande m panse lespri l ap touche kanmèm. E pou sa k ap pase nan lari an, kote ke yon pakèt. Ti group moun nan lari yap di yo se pèp yap pwone dibra kale sesi sela ba ok kòm remake preske tout group nèg ki ame ki voye mesaj bay moun sa yo yo menm yo deside di e pè yo pè banm fon ti rapèl pou nou. Bon m pa fin raple m konbyen polisye ki gen nan peyi a. Men tou dènyeman ki pase a, m panse te gen yon afè de swa 16 ou 17 mil polisye. An n kontwole pou n wè 16 ou 17 mil polisye te la nan peyi a. Nou te bezwen jou voye Jovenel ale pou bal bra kale, bra kale a pat mache. Ann fon ti kontwòl, konbyen geto, konbyen zòn, konbyen ti jèn ki ame? Eske e 100 ou 200 mil sèlman? Eske nou menm ti gwoup moun sa yo kap di yo se pèp la, kap mache pran jèn gason, pran pitit moun, rache yo, fè madigra? Ok, ann fon ti pale de sak pase debisi a. Sak pase debisi a, Se pa moun yo ki tiye nèg yo ok sa ka rive yon group nèg ki ame rive yon kote bal li fini la police tap goumen avèl la police la li menm son pakèt bandi k ladanl tou son pakèt moun ilegal ki ladanl tou yo chwazi pran nèg yo yo fizi gen yo fizye gen yo pran yo mare yo remèt moun yo pou yo fè krim nan pase sou do moun debisi ok. Ann fè peyi a konprann yon ti bagay. Ann pran Debisi, ann pran Bèlè, ann pran Lasalin. Ann kontwole pou n wè kiyès ki pi pre Palè Nasyonal, kiyès ki pi pre Primati, kiyès ki pi pre DGI, kiyès ki pi pre e. E nèg e polis yo anba a, kiyès ki pi pre penitansye? Sa vle di, se la pou yo demoutre nou, nou pap viv. E e lè fini tou ti gwoup moun sa k ap fè madigra a, li pa anyen. Vrèman pèp ki gen pou bay bra kale a, se nou k gen pou pran lari avè l. E sa k fè m deside pale pou m fè nou konn sa. Kòm m wè se madigra n ap fè, yon pakèt ti gwoup moun ap mache, fè grimas. Ok, sa e ti gwoup moun sa yo, sa yon pakèt ti gwoup moun e nèg Jenèf mobilize ap fè madigra avè yo. Paske imajine nou, e sa k pase Debisi a fè peyi a mal, pa vre? E tout pèp la leve, yo tiye yon pakèt nèg. Men, lè pèp Lasalin nan te masakre, pèp Tokyo a te masakre, boule kay moun, tout moun sa yo te mouri devan zye Leta Ayisyen. Moun sa yo, pèp sa a poko bay bra kale non li menm. Pèp Lasalin poko bay bra kale non. Pèp Tokyo poko bay bra kale non. Pèp ri simatik deyò poko bay bra kale non. Moun Dèlma 2 ki mouri, k asasine yo, yo poko bay bra kale non. E pèp Bouklin nan tou kap viktim de gang Jenèf la kap yap vyole yo yap fizye yo grenn pa grenn e jounalis pa pale de sa okenn moun pa janm pale de sa se moun sa yo poko bay bwa kale non sa vle di wè poum moutre nou vrèman pèp viktim nan li poko bay bwa kale a di pa gen bwa kale. E pèp sa li menm lè lap bay bwa kale e pa madigra lap fè non e pa sa yap fè a la e pa li lap fè non sa mwen ap fè a la sa sòt se gwoup moun jenèf ap maniganse bon lè wap gade wap gade vye chen kwa dèmisyon fatra pran yon pakèt moun met nan lari ap bat rara fè makak ok tankou bon nap bay bwa kale tankou chen ti klodi. Pou moutre nou, pa gen pèp nan lari a. E sa fè mwen menm gen nèg m wè k ap nan pede pèdi tan pral di moun pa okipe moun pa pran lari yo. Mwen m pa konnen moun sa yo k dèyè k ap fè makak la sa yo pa pèp. Ok, sa yo pa pèp. Wè vrè pèp la, vrè pèp la li menm li viktim. Li viktim de leta, li viktim de yon pakèt bagay. Evre pèp la konnen tou, yo ame pitit yo, yo bay pitit yo zam, yo bay pitit yo yon pakèt bagay, yo fè pitit yo abi, yo fè pitit yo devni kriminèl, yo fè pitit yo vin danjere, yo fè pitit yo vin òlalwa, yo fè pitit yo pa ka mont avyon, yo fè pitit yo yon pakèt abi e yo konn moun ki fè pitit yo sa a. Sa vle di se pa ti gwoup moun sòt sa yo mwen kap fè madigra, kap fè makak, mache bloke lari, pran sak siman met nan lari, met dlo, fè grimas, fè tenten, di yap bay bra kale, antre kay moun, pran timoun moun, yon pakèt nèg map gade sou rezo a, wap aprann nèg yo menm avèk yon kouto tab, se rache nèg la, metel nan kawotchou, boulel, Epi wap di ou bay bwa kale. Bon pi gwo imilyasyon n pral gen la kòman n pral santi nou? Blan ta antre jodi a la ou panse blan pral vin pral vin dèyè Jeff li pral vin dèyè Lamò San Jou li pral vin dèyè Izo pou ou? Pandan se tan ou menm tou sou rezo a lemond antye ap gade w kap met moun nan kawotchou kap boule yo kap koupe tèt moun kap rache moun tou hein ok Jeff te fè video li rache yon moun e ou menm E yo menm kap diw pèp kap mete vye mayo mare figou wap rache moun wap boule moun wap fon paket bagay hein wap di etèl bagay ok la monsanjou te fon video li te touye moun ou e ou menm ou pa fèl sa vle di nou panse blan li menm sòt menm jan avè nou moun sòt pa regle bagay politik pa regle bagay peyi non lè blan ap vin la si blan gen poul vin la lè lap vin la. Se moun konesans k ap vini. E pa fatra sa yo m wè kòmsi k anndan peyi a la k ap di yo se sesi yo se selòt bon y ap fè madigra non. N ap gade nou gwo peyi tèt anba. E ti makak mouri avan è la. Lamò ti makak fè plis bri wi ke a e ke Jovenel Moïse. Lamò ti makak fè plis bri ke Jovenel Moïse kòm on prezidan. Sa vle di nou pa panse pou nou wè kot peyi sa prale la, sa kap pase konsa. Ok mwen men sa m ka pote pou tout ti gwoup bandi kap mache dèyè cha pase kòm kounye a m wè enstitisyon lapolis la li menm e banditis ki fè l, se bandi kap melanje avèk bandi abiye, kap melanje avèk bandi an sivil kap fè madigra Lè yon chan antre nan yon zòn kounye a la wè nan li k ouvè pòt li son vale nèg bout pantalon an sivil wè kap desann zan nou nan zòrèy men longè djed yo zam nan men ap goumen lè se pa nèg chen e se nèg e anba e babekyou lè se pa nèg babekyou se nèg iska kap batay nan cha kap fè tout bagay sa vle di nèg sa yo kounye a la aktyèlman la k nan tèt polis la. E mwen m vle nou konprann sa. M pa vle nou al konprann kòmsi nou pral pran pòz di se pèp nou ye, lè nou rive yon kote gen moun ki pral fè silans a djòl zam yo pou nou. Pèp la gen pou l pran lari, lè pèp la pran lari l ap bay bra kale a, lè sa tout delekan ap chwazi ret silans paske pitit pèp la n ye tou. Lè n ap pase kòlè nou, kòlè zam ki nan men nou an, kòlè zak yo ap fè nou fè yo, kòlè krim nou yo. Kòlè abi yo fè nou an. Kòlè pati yo fè n pa ka pati, kòlè plezi yo fè n pa ka pran, kòlè travay yo pa t ba nou se zam yo te ba nou an. Pèp la toujou ret silans li kite nou pase l. Menm ke dèfwa l konn viktim ladan l men si yo gentan wè se pa fòt nou. Kote nou ka achte zam, kote n ka jwenn zam, kote nou èske nou fabrike zam, èske gen boutik zam an Ayiti. Pèp la wè se pa fòt nou. E konsa tou lè pèp la pral bay bra kale pa l la, lè sa nou menm. Nou al kache mi ap fè makak nou. Ap antre nan mitan pèp la mare figi nou atò al ap asasine moun ki te nan kont avè nou. Nèg ki te deja ap koze a ti madanm nou te gen pou n touye. Di se entèl, se zanmi entèl, li konn pale a entèl. Ti fanm nèg t ap koze ki te deja di nèg a l pap pran l, li pap janm avè l. Kouri pran pòz montre tatou sou li, pibliye l, fè makak, fè madigra, lè yo jwenn li pou yo ka tiye l, voye foto pitit moun ale. E pa madigra sa yo k pral fèt. Sèl sa mwen menm m ka di nou, e nou byen konte nou mal kalkile. Si lapolis la ki yon fòs legal, lè n t ap manifeste kont bra kale pou Jovenel Moise, lapolis la te deside l pou l te fizye nou, ba nou bal nan tèt tout kote, nan tout kat kwen peyi a, manifestasyon pa t ka fèt, n ap pran gaz, n ap pran dlo grate, pa panse se nou menm ki pral epanye nou. La a se pa pèp nou ye nou menm. Ok? La a nou pa pèp. Pèp la tap fèl wi, lè pèp la te deside met tèt li ansanm, li tap bloke lari 6 7 jiyè fon pakèt bagay, lapolis la te bal bal nan tèt, li te fizyel, li te fon pakèt bagay avèl. Jodia la ou panse lapolis la tap janm gen kè vre pou li te pral foure kòl nan mitan pèp vre? Ou pa wè ti gwoup nèg, nèg ap fè, nèg ap fè makak mache touye pitit moun fè grimas. Nèg ap voye nouvèl fè makak di yo sesi yo selòt bon sa kap dwe antre nan vilaj, sa kap dwe yo sesi, sa kap dwe yo selòt bon. La madiga nèg ap fè. Nèg la rive pòtay, lè ga rive li pa menm pile pòtay Leyogàn li kanpe jis bò ti komisarya a ki bò Bastad la, lap fè makak, voye bal desann, fè grimas, pitit moun ap mouri, tout moun kap pase ap viktim, epi nèg la di w konsa, l atake vilaj, l atake sesi, l atake selòt, bon mouvman bra kale, radote, fè tim dènye jou, radòt, fè grimas, fè tenten. E nou menm e nou menm gangster team dènye jou pa gen lòt moun ki team dènye jou aske nou menm nou konnen nou menm e nou k dènye jou aske nou k gen lamò san jwe nou k gen tout move je yo nèt nan mitan nou e nou k dènye jou sa vle di mwen map fè nou konnen m pa vle nou al panse. Lè nou wè yon mafya voye yon mesaj ba nou pou di nou yon bagay pou nap pran pòz di mafya pè nou pa gen moun ki pè tout moun wè kote ou wè yo ye a èvè nèg ka zam èvè konbatan ka zam nan menl lèt lamòl li siyen l depi avanl pran zam ok paske èvè nèg wè pot zam nan peyi a la nan moman an se wèl wè mouri lafen pap dous paske yon moun ki mouri lafen son abou fè tèt ou gen plizyè fason ou ka defann tèt ou pou pou siviv. E jounen jodi a mwen map di nèg yo e moman pa nou, nou met ti goup pa nou nan lari ap mache rache moun fè makak e pwofite. Sèlman map di nou pèp viktim nan pèp lasalin nan ki te masakre ki te asasine pèp tokyo, moun ri sematen e moun dèlma 2 pou abin fè e moun bèlè. Moun sa yo, pèp sa poko sòti, pèp sa yo yo menm yo poko bay bra kale. Moun Bwouklin poko bay bra kale. Gon pakèt moun ki poko bay bra kale. Ok. E ou menm Chè Kwadèmisyon to, menm ou menm ou poko pran bra kale. Paske pèp Kwadèmisyon an, nan batay ou avèk lòt gwoup ame, pou valè vi moun ki masakre, pou valè moun ki mouri, pou valè tantativ ki fèt, Èvè Jan ou patisipe nan krim yo tou. Paske akoz de ou, ki te kanpe K-Bozò nan otaj kap goumen avèk yon lòt kling ki koz moun viktim. Ou poko pran bra kale. Ayiti poko gen bagay bra kale la. Sa e madigra kap fèt ant ti gwoup visye kap fè makak. Yap bay mil goud jan yo konn fèl la kap fè madigra. Men sa byen fè mal, gen anpil ladan yo mwen kòmsi ki inosan ke yo fòse pran lari. Menm jan polisye yo te konn fèl deja nan manifestasyon ap ba yo bal tèt la anpil ap pran bal tèt la nan moman an. Se sak fistran. E mwen map tou di nou sa tou. Peyi a pa gen polisye ladanl ankò ok pa gen polis nan peyi a peyi k gen polis pa konn ap fè madigra sa yo pou yon ti gwoup bandi met avè yo ap fè makak mache dèyè cha fè grimas a manchèt mache rache moun ok e sa mwen m te vle di nou epi pou moun ou nan vil tou. E pi gwo mesaj map voye pou nou, e nou menm nou pa gen pwoblèm avèk e pè Ponavil. Nou pa gen pwoblèm avèk pè Ponavil. Pè Ponavil pa ka viv lakay li. Se Mazora kanpe avèk yon pakèt chat ap peye kòb fè makak, chen kwa dè misyon ap voye nèg vin tire, goumen fè makak. E ki koz moun yo pa ka ret lakay yo. Ok. Nou menm nou pa desann yon kote pou nou destabilize popilasyon an. Lè n desann yon kote, nou desann kote a sou ke gen dwa gen de zak k ap pase kote a, se non nou k ap site. Nou desann kote a nou menm pou nou etabli lòd. Pou nou etabli lòd, pou nou tann lè gen fòs de lòd. Paske tout moun nèt se sou kou yo nan peyi a, tout moun se piye y ap piye, tout moun e zak y ap fè. Nèg la gen blende nan men l, se pasaj moun l ap fè, se kòb l ap touche. Se sesi lap fè. 3000 dola kounya la pou yon malere, yon moun ki pa gen mwayen menm wi, genyen pou cha a pran yon kabaret pou l pase w Kanaran pou l mete w e zòn Bon Repo oubyen pou l lage w bò komisarya wout 9 la. Sa vle di pou m montre nou pa gen afè bagay leta tout moun se defann tèt. Ok moun Onavil sèl mesaj m ka voye pou nou m tande kri nou, m tande rèl nou e nou panse se Taliban kap fè nou abi, kap fè nou mechanste non. M panse ke moun Koray te panse l menm jan. M panse ke kounya tout moun koray lakay yo. Nou menm nou pa gen pwoblèm ak pèp e nou pa kraze zòn tou. Lè nou rive yon kote nou etabli lòd. Paske jan ti vòlè jenèf yo ap fè l la, yo gen tout ti gwoup visye anndan leta avè yo, tout ti gwoup visye k anndan ti cha yo avè yo. Yo gen aksè pou yo fè nenpòt bagay nan nenpòt teritwa. E sa k fè nou menm nou di non. Bò kote pa nou, yo p ap ka. Taliban.